Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou kontan avèw e nou kwè tou ou kontan avèk nou. Men jis avan nou kòmanse emisyon sila a, nap pwofite poun kapab salye kèk zanmi epi tou remèsye anpil moun ki yo menm trè fidèl anvè nou. Dabò map salye yon zanmi ki depi kèk tan m ta kapab di genyen yon lyen endefektibl ansanm avèk RL prod. Se ta kapab yon veritab fizyonman. Antre tout ekip RL prod la avèk zanmi sila a. Men ojodwi se son anivèsè. Son non se Alix Georges. Ebyen zanmi pam nap di w anpil kouraj paske ou se orijinè youn nan geto nan kapital la. Ou wè sitiyasyon kap pase nan peyi Dayiti. Ou viktim de lwen. Men m panse ke Bondye li fè rout avèk ou. Toujou priye, kontinye priye paske Bondye gen yon plan pou chak grenn moun e ke se 44 an li pa 44 jou. Si w te fèt nan yon geto jounen jodi a ou gen 44 an ou ozetazini m panse ke Bondye fè anpil chimen ansanm avèk ou. Rete nan sa w kwè an, karese rèv ou paske. Ou gen anpil rèv e ke le syèl kapab tande kri w pou ke rèv sa yo, yo akonpli. N ap pwofite tou pou n salye Madan Gabriyèl, kòmandan Palè Nasyonal. E Madan Gabriyèl ki t ap fete anivèsè li, se te tyè, men je oubliye franchman. Men ekoute, li pa toujou twò ta pou fòmile yon swè a landwa de yon bon zanmi. Ebyen n ap pwofite pou n di w tou sa ki genyen yo. pou yo kapab vin jwenn ou an retou kòm siksè. E n ap salye anpil lòt zanmi, tankou staf Senpòl Loto Bòlèt ki toujou ap tande nou nan Jakmèl, nan ri Bèlkonb, Blòk Rakèt spesyalman direktè Spady Joseph, di Dyo. Donk, nèg sa yo, alò mesye dam sa yo yo toujou tande nou e yo trè fidèl anvè nou e san n pa bliye tou zanmi nou Balagèl ki li menm nan Jakmèl la tou. Nap pwofite ankò yn fwa salye tout moun ki toujou la nan live yo, moun ki aletranje, Brezil, Chili, la Guyane, Bahamas, Etazini, la Frans, tout ayisyen ki enpe partou a travè le mond, Repiblik Dominikèn, mèsi pou fidelite nou anvè nou. Ebyen m gen pou m fè yon emisyon spesyal pou m kapab salye tout moun sa yo e tout moun ki n Ayiti tou. ki toujou renmen tande nou. Alò se parti pou votre emisyon. Krisla Krisla plenyen anpil Poukisa Krisla plenyen se paske ebyen gen anpil sòlda ki nan dènye tan sa yo fè defeksyon nan baz Krisla dènye an dat yo se 3. Men mwen pa gen enfòmasyon sou non yo, mwen gen foto yo e m pa deside pibliye yo paske m panse ke si m pibliye yo se yon erè. 3 nèg sa yo se 3 nèg ki konn goumen pou krisla ebyen nèg sa yo pou kwèlye la nèg sa yo y al jwenn ti lapli e se pa sèlman 3 nèg sa yo ti lapli rekipere pou krisla daprè enfòmasyon ke nou kapab fè konfyans Men ekoute, gen yon sòm de 8 mil dola ki vèse a chak fwa ke yon sòlda fè defeksyon nan kan Krisla. Si m di 8 mil dola, m pa fin si ke se dola ameriken, se dola ayisyen. Depi lontan m te toujou di nou ke Krisla nan gwo difikilte. Donk, li pa kapab envesti l nan jere nèg ki bò kote l yo. Se sa k fè dèfwa konn gen ti plenyen. Men Ti Lapli li menm, li panse on lòt jan, li wè bagay yo on lòt jan e li genyen sa n ta kapab rele yon sòt de rantabilite pli fasil ke Krisla. Se sa k fè w wè, anpil fwa, nèg yo, yo wetire kò yo, y al jwenn Ti Lapli. Krisla se 21 sòlda. O total, misye pèdi sòlda ki ale, sa ki fè defeksyon ki al jwenn Ti lapli. Fò m di nou ke gen anpil nan nèg sa yo ki yo menm tou ale an Repiblik Dominikèn. Donk, si yo ale la, sa vle di y al frèt tèt yo. Deja pou le chiffre, genyen 6 nèg nan Kan Krisla, Kan Geto Bwa a, ki yo menm al jwenn Ti Lapli. Ebyen, sa vle di kisa? Se pa paske sòlda yo ale ki pwoblèm nan, men yo al jwenn ti lapli paske si, pa enposib, nèg sa yo ta vin rive nan kont ap tire kout bal, sòlda sa yo pral batay kont ansyen alye yo. E dabitid, nan batay ki genyen yo, sètadi rivalite antre gwoup ame o nivo de geto yo, lè yon nèg fè defeksyon l al nan yon lòt baz, Ebyen fòm di nou ke se nèg sa ki yo menm an premyè liy lè gen batay kont menm pwòp baz sila. Eske nou konprann sa m di nou an? Pa egzanp, si yon nèg sòti nan Boston l al jwenn Gabriel, lè Gabriel ap batay a Boston se nèg sa yo ki an premyè liy paske se yo menm ki konn zòn nan Pi byen. Vwala poukwa sa fè mal a Krisla e Krisla plen. Li kapab toujou konsa paske mwayen an li pa sifizan pou kapab jere sòlda yo. Brèf, nou ap chache plis enfòmasyon sou dosye sa a pote ba ou, ou menm tou pou kapab. genyen plis detay. Ekoute, yè te gen gwo lese frape o nivo de blòk Dèlma 2, Bèlè. Nou gen pou n ba w plis enfòmasyon sou dosye sila men fò m di nou ke ta sanble gen yon nèg Bèlè ki tonbe. Non an poko rive jwenn mwen. E nan batay ki genyen pou kwèlye la a, piske talè a nou t ap pale de defeksyon, genyen je mè sa o kondisyonèl Men Arab sa li pap banm manti. 6 nèg Delma 2 ki al jwenn nèg Bèlè yo. Sètadi je 9 la li pran yon kou la. Bon dènyeman nou te wè BBC sou yon videyo kote ke li tap prezante yon polisye ki vin jwenn yo. Si genyen defeksyon o nivo de lapolis ki al jwenn mesye je 9 yo nan pèspektiv revolisyon an pou bale lari an. Ebyen genyen nèg tou kap kite je nèf pou al jwenn lòt kan. Kès ki sè pase? Alò, si yon sòlda kite blòk anba sa a, blòk je nèf, pou al jwenn mesye sa yo, èske nou ta kapab asimile sa a yon movè tretman ki pouse sòlda sa a li menm al jwenn kan Bèlè a? E nou konnen lè gen defeksyon, nèg yo pa janm fasil vini de men de pye. Sa vle di nèg yo toujou vini avèk bagay. Dènyeman la g'on enfòmasyon ki t'ap serkile, menm ke mwen poko otantifye enfòmasyon sila, enfòmasyon kòm kwa ta genyen 7 nèg ki kite baz Barbecue a e nèg sa yo kite l avèk plizyè manch long Nèg sa yo se nèg Maryani. M pa t tèlman rete sou enfòmasyon sa puiske jiskaprezan m ap mennen ankèt pou m konnen ki sa ki pase. Donk, defeksyon pa toujou fè byen ak gwoup yo kite a paske sa pwovoke anpil enkyetid. Kòman lari Pòtoprens te ye jounen jodi a? Lari Pòtoprens pa t tèt anba. Men gen nèg ki pran anpil baton. Paske lè ou nan yon ekip, ekip la pral jwe, lè w gade ou wè se 11 jwè sèlman ou genyen, ou pa gen moun ki sou ban an, fò w enkyè. Sa vle di, fò w jwe match sa a avèk anpil prekosyon paske nenpòt ti blesi ekip la ap oblije jwe 10 contre 11 nenpòt katon wouj wap jwe 10 contre 11 e antrenè la lèl voye je sou ban lap wè ban an lib pa gen moun pou ranplase men kisa m vle di par la Martine Moïse etait au parquet de port au prince ce matin men tande byen gen anpil militan pwòch m pap di phtk non des jovenelistes ki yo menm debake anba tankou Ti Pay, Rosemon Jean avèk anpil lòt militan ki gen mayo Jistis pou Jovenel Moïse sou yo, y al bay bri. Pandan nèg yo ap bay bri, Jistis pou Jovenel Moïse! Jistis pou Jovenel Moïse! Gen de twa militan Channmas ki yo menm abitye a baton, nèg sa yo desann nan pakè a, y al mande jistis pou Dorval. epi di ke nèg phtk yo se asasen. Gon tip ki a yon kepi wouj misye rele Ti Ronald misye ap pale, gon toro k pase l bourade misye! Sa w tande a la a, Ti Ronald poze may li, paske misye se nèg Gran Ravin li ye, se nèg ki leve anba je Ti Lapli ak Boubòy. Misye konn prensip batay. Misye wè efektif li an pa pwopòsyonèl ak kantite nèg Jovenelis yo, misye fè yon ekate kò l se kòmsi chat mawon ki wè chen. Epi gen yon lòt menm ki kanpe l ap replike a nèg yo, nèg yo ap di jistis pou Jovenel li menm l ap di jistis pou Dorval. Ebyen sa w tande a la a, misye tounen paswa a baton. Men franchman m pa konn misye si son zangi l ye nèg yo kenbe misye ap savatal misye kouri kanmenm apre sa gen 2 lòt nèg nèg yo pran anpil pataswèl. Nap mande jij ki pral tande Martine Moïse la pou tandel sou dosye sou dosye mèt Dorval. Misye son pwa lou. Men kòm jounen jodi a misye son militan, bon, li kapab chanje de vizaj. Bon brèf, paske lè w bat on nèg, sa ka rive on jou, ou pase nan zòn nèg la. E lè w pase nan zòn nèg la, lè sa a, nèg la ka deside l ba w anpil baton. Dosye Martine Moïse konplè, piske Martine Moïse nan peyi a, Martine Moïse an kanpay, e se maten li te e tout kesyon sa yo te reponn. E tout moun konnen ke Prezidan Jovenel se yon Prezidan ki enstitisyonèl. Li kwè nan ranfòseman enstitisyon l. Donk se poutèt sa m ap ankouraje tout moun ki gen kesyon pou vin reponn. Tout moun ki gen enfòmasyon, patisipe nan ankèt la silvouplè. Pou wè kòman nou ta kapab avanse e kòman nou ta kapab jwenn moun yo ki te fè sa. Si yon moun gen yon enfòmasyon de yon moun ki gen yon manda damne, yon manda, yon avi de rechèch dèyè l oubyen enfòmasyon an, pataje l pou wè si ke moun sa a, nou ta ka mennen l devan jij la e ke ankèt la ki ta fèt, pandan ankèt la ap fèt la, y ap detèmine èske moun sa a inosan, èske l koupab, lè sa a pou nou ka arive a yon konklizyon. Donk, nou menm tout sa n ap vle, tout sa n ap atann, se jistis. Tout moun di ke nan peyi nou, nou p ap jwenn jistis. Men menm si yon moun ap di m wi, se la pou m kòmanse chèche jistis la, se la m ap kòmanse, se la m ap kontinye. M ap mande jistis la ni maten, m ap mande l amidi, m ap mande l aswè jiskaske m jwenn li, paske m p ap kanpe toutotan ke m pa jwenn jistis pou Prezidan Jovenel. Nou aprann nou pote tèt nou pati sivil. Ou ka konfime sa pou nou, madanm? Wi. Mwen oblije pote tèt mwen pati sivil paske. Ankèt la m vle pou l avanse e m vle ke ankèt la abouti. Wap retounen devan jij la? Wap retounen devan jij la anko? Si jij la rele m, otan de fwa ke l rele m, se otan de fwa map bay patisipasyon m pou mari m ka pran. Eske w prè pou kolabore nan lòt dosye yo tou? Tankou dosye Dermalog, Dorval, madam. Kèlkeswa dosye k genyen an, kisa m genyen pou m repwoche tèt mwen? Mpoko ka di son bòn pant, paske se apèn li kòmanse, yo gen anpil moun ankò pou yo tande, yo gen tout moun ki gen anvi rechèch dèyè yo a ki pou vini, yo ka reponn kesyon yo, lè sa nou kapab fè yon ti nan nenpòt nan kesyon yo. Bon, anbiyans la se te yon, kòm se premye fwa m patisipe nan yon odisyon, donk. 1 jiyè yo tiye l 26 jen ou fete anivèsè l 7 jiyè yo tiye l donk m pa ta swete sa sou pèsonn Papa m mouri m pran manman m frè m humm se slogan sa slogan lari a slogan matin nan men gon pwoblèm wi la matin kanpay la kòmanse twò bonè ayy ren w ka kase nan wout bon antouka. Jan map gade nèg yo, nèg politika krèk yo Martine fò w kòmanse leve ton an paske si w kandida fò w pa fè tankou kòman fi a rele ankò sa k te kandida a wi a madan Annika lè w ap pale avèk Michel Martelly ou konn li epi w kite moun nan ap fè gwo gòj sou w ou konn li w nan yon deba avèk li fòk ou rekadre moun nan lè l di yon bagay ki pa vre fò w di ekoute se manti w ap bay bon brèf. E pral gen deba, si Martine Moise kandida vre nou pral kontan wè Martine ki pral nan deba. Men banm di nou yon bagay, kòman eleksyon pral fèt nan peyi sa a? Pa p ka gen kanpay kwadèboukè non. E 400 mawozo pale tout bagay fini. Ki kote yon nèg ka fè kanpay la? M ta renmen konnen wi. Petyonvil, kote ke moun kòmanse frekante, pa t gen twòp pwoblèm, menm lè gen. Nèg ki kantone nan Petyonvi la men kounye a la wè ba yo anvi gate. Ba Dèlma tèt chaje. La Salin tèt chaje. Site Solèy tèt chaje. Kwa Dèboukè 400 Mawozo tèt chaje. Ti Bwa Gran Ravin tèt chaje. Santrovil Pòwoprens zòn wouj. Di m kote nou pral fè kanpay? Bon ban m di nou bagay. Si w al nan Nòdwès, Pòdepè tèt chaje wi. E kote a Sen Lwi dinò tèt chaje wi. Wanament lakay jif. Tèt chaje wi. Depi w pa jovenelis ou pap ka met pye w wanament non. Enben, di m kòman nou pral fè kanpay m ta renmen wè sa byen. Paske gon seri de nèg nan peyi a la se sa yap tann. Ebyen kanpay enposib. Jounen jodi a la nou paka al fè kanpay. Ebyen sa pou n fè. Martine Moise, tout lòt kandida yo, fò n fon konsansis, fò n degaje nou pou n jwenn yon akò. Paske m wè nou chita la nan akò politik, akò politik. E akò banditis lan, li pi enpòtan. Jounen jodi a la fò n pale a Babekyou. Jounen jodi a la fò n pale a Izo. Jounen jodi a la fò n pale ak Ti Lapli. Fò n pale a Matyas. Fò n pale a Gabriyèl. Fò n pale a Tayson. Fò n pale ak tout nèg yo, Ti Jinyò, Mikanò. Si son kòb nap bay, si son lojik nap antre pou n fè devlopman lakay nèg yo, epi pou anpe zam ka antre, pou peyi a stab fò n fè l. Epi kounye a la yon nèg ap vin pale eleksyon, epi pral fè kanpay sou san. Mesye banm tèt mwen tande mesye. Ok. Nou konnen m pa renmen pale anpil, m pa renmen elve ton an men. Jan nap fèl la la a se kòmsim ta kapab di nou nou di pèp ayisyen an degaje nou menm sou san nou pral vote en en pa gen bagay konsa mwen menm depi se klima sa ki genyen map mande pèp ayisyen an pa ale nan eleksyon pa al vote li te mèt on frèw ki pral nan eleksyon kipe bagay sa nou pa ladann paske fò peyi a stab dabò fòk gon ti stabilite e pou ke peyi sa kapab stab Ebyen nan tout akò kap fèt yo fòk bandi yo yn fò n antann nou avèk bandi yo paske jounen jodia la nou wè a plizyè repriz lapolis tante eseye fon ti bagay men sa paka mache hein sa paka mache bon antouka m panse ke m pale anpil petèt ke m ka gen chans tounen plita ou demen pou m ba nou lòt emisyon nou renmen anpil men ekoute se dènye tan m di nou sa youtube ap bay anpil pwoblèm kesyon notifikasyon an nou paka jwenn ni. Nou konnen lè yo deja depi lè sa yo rive toujou fon surfe fon pase sou rl prod la paske rl prod toujou mete bagay pou nou merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè kès kon di a la prochèn.